Medam e mesye zanmi fanatik TV lakay haitiprocom yo ankò yon fwa nou kontan rejwen nou nan nouvèl video sa ke nou pote pou ou la a enben son video la a ki vrèman vrèman vrèman chokant medam e mesye e nan moman nap pale la a nèg ak zam pa sispann nan fè kout bal bò imigrasyon E nou konn ti youri towo sa menm nap gade la ebyen ti youri fèk sot pase anba kout bal nèg ak zam ebyen ti youri ta blese nan pye ebyen selon sa li di e nou pral fè w tande ti youri ki li menm tap pale tap bay plis detay plis eksplikasyon ebyen kòman li arive blese la anba kout bal nèg ak zam kap toke kòn yo nan peyi dayiti nou wè depi semèn nan kòmanse jiska wikend lan la bagay yo pa dous menm nan peyi dayiti. Sitou nan blòk imigrasyon, lapolis ap pete bal sou moun, bagay yo dejenere. Kidonk peyi a la a ou pa konnen kiyès pou w pè, èske se lapolis oubyen se bandi ou dwe pè paske youn nan yo pa inosan nan pete bal sou moun, nou wè kòman yon polisye pete bal nan pye yon dam nan imigrasyon pou paspò l vin rekipere, Bagay sa a, enben jiska kounye a nap pale la nou pa jwenn ankenn nouvèl ki di ke eske polisye sa a enben li jwenn sanksyon, eske Frantz Elbé sanksyone polisye sa a nou pa konnen, men nan moman nap pale la a Ti Youri medam e mesye enben fèk sot pase anba kout bal la a misye blese, donk se pa grav ke sa men Ti Youri enben misye bèl e byen blese anba kout bal, nou pral fè w tande Ti Youri ki tap pale konsa. Nan depatman Latibonit lan, nan Lyankou, e donk e komin Lyankou, nan Savyen, medam e mesye, bagay yo dejenere, nèg gran grif yo la a, finalman yo pran depatman an pou yo, se yo kap fè e defè, se yo kap fè lalwa, anpil moun kidnape, anpil moun viktim tou anba kout bal bandi, anpil moun dlo nan zye kite lakay yo yo nan mawon, men sak pi di a, ou kite lakay ou nan mawon, ki kote ou pral mawon mawon sa a nou pa konnen, e se lakay yon lòt moun. Alòske ou gen lakay pa w. Kidonk peyi a vrèman envivab, nou pa konnen kisa pou nou di ankò paske chak jou se prèske menm nouvèl yo, se nèg ak zam k ap touye moun, k ap kidnape moun, k ap vyole moun, k ap fè tout sa yo vle nan peyi sa a, alòske peyi a gen leta, gen yon premye minis, gen yon komisè gouvènman, gen yon e bon antouka bagay yo grav, bagay yo grav medam e mesye, bagay yo grav, peyi sa a franchman li bay tèt fè mal paske nèg ki ta nan tèt, nèg ki nan tèt peyi a k ta dwe ap ebyen mete sekirite nan peyi a se yo ankò k nan vòlò ki nan gang ki nan tout sak pa bon nan peyi a antouka bòn ekout tout moun nap tounen. Ebyen nan moman nap pale la bagay yo trè grav la, trè trè grav pou pa di kawotik medam mesye e se pa de bal, se pa de bal kap tire la, se pa de bal kap chante a lenstan menm, evidaman nou pral baw plis detay epi o de la de bal kap tire a dwat a goch ebyen se fenomèn kidnaping nan, fenomèn kidnaping nan pou wikèn nan la ankò medam mesye. Tèt chaje, lè se pa bandi Lyankou, se mesye Izo yo, lè se pa mesye Izo yo, se menm gwoup Vitelòm yo, mezanmi bagay la trè grav. Pandan bagay lan grav, kawotik nan nivo sa, ebyen ou gen swadizan yon bato militè Kanadyen ki anndan peyi an, ki ap fè kisa ou pa konnen, mezanmi bagay yo te grav. E jan ke nou tout nèt nou konnen li, anpil moun yo menm yo sanse ap pale de bato a ki vini a, bato sa gen anpil moun ki di yo pa konnen ki misyon, kisa ke l vin fè paske depi semèn pase nan semèn nan la n ap di ke se bandi ki sanse ap terorize popilasyon an. Nou prale nan depatman Latibonit n ap di w ke malgre ke genyen polisye ki kantone nan komisarya Vèrèt ebyen bandi sa gen yo, yo fè dega kote ke yo sot touye moun la e kote ke yo menm yo monte nan zòn pon Paremon Ebyen bandi yo, yo menm ki sanse ap teworize popilasyon, gen anpil moun ki di ke malgre gen yon nouvo direktè depatmantal, ebyen mesye yo genlè pa ba l okenn materyèl paske pa gen anyen ki fèt, ebyen polisye yo pa janm retounen pou nan travay yo, jan ke yo menm yo te di ke yo bezwen pou yo ba yo materyèl, yo di ke pa gen okenn materyèl ki sanse. e bay la ebyen nap do ke son veritab e pwoblèm on sitiyasyon ki genyen ebyen jodi a ebyen nap do ke li te fè e e 5 è 16 minit nan minit ke nap pale la nap do ke selon enfòmasyon kèk moun li ankou pataje ansanm avèk nou ebyen sitiyasyon difisil tout moun oblije bay lari a blanch bandi yo toujou ap opere sou lari a menm wout andedan kote machin konn pase ebyen lè E 2 a konn arive bloke ben bandi yo okipe nan minit ke nap pale la anpil moun oblije ret bloke pon sonde yo pa konnen e pou kilè yo la ben malgre ke gen yon cha blende ki li menm ki nan ti vèrèt e ben e son veritab e pwoblèm kote ke popilasyon li menm li bezwen vakye avèk okipasyon nou konnen ke jodi a se mache. Ebyen se bandi e sal yo ki sanse ap teworize popilasyon. E nap rete toujou nan menm kad dosye sa yo, ebyen nap di ke dosye bandi ki sanse ap fè la une de l'actualité a travè peyi a, e kote ke genyen o nivo de zòn jan ke m te di w Latibonit ki yo menm anpil moun di yo pa konnen ki wòl e ki plas ke polis yo paske se antèn gwoup sa yo ki ap travay. Polis yo ki yo menm ki o nivo de komisarya Verèt yo menm te genyen popilasyon ak rankontre avèk yo pou yo wè kòman yo ka fè men sa pa anpeche ke bandi yo toujou ap opere ebyen nan minit ke n ap pale la bandi sa vin montre ke yo pi òganize ke nouvo direktè depatmantal la ki gen prè de 22 a 23 jou depi ke li menm li kantone bò isit la. E kote ke li menm moun pa konprann ki wòl ou byen kisa ke li menm sanse ap fè nan minit ke nap pale la a. Anpil moun yo nan dezolasyon, yo panse ke se tap gon travay ki fèt. Moun nan ti rivyè latibonit tou se menm sitiyasyon ke yo menm yo genyen. E kote ke ti rivyè latibonit ebyen bandi yo menm se la yo kenbe kòm espas. E pa janm gen anyen ki fèt o nivo de komisarya, pa gen polisye ki vini se menm sitiyasyon ki genyen. Ebyen e direktè depatmantal la Goodson Joel nou pa konnen, li pa janm pale, pa gen moun ki konnen ki plan, ki strateji ke lap genyen, men pandan ke li la, ebyen pako gen anyen ki fèt, se kounya ke bandi yo menm yo sanse ap teworize popilasyon onivo de depatman Latibonit, kokorat san ras san lestè se menm bagay la tou. Nan prale e nap di w gen anpil moun ki yo menm ki gen de kritik yo fè fas ansanm avèk Etazini dirèkteman kote ke se la Ke le minisyon pase se o nivo de etazini ebyen etazini ki vin tounen e sa nou ta rele kounya apre yo fin ba nou on ekip moun ap bagay zam kounya se on afè de vwayaj e ki yo menm lage pi e site popilasyon nan plis mizè nan plis pwoblèm ebyen e pandan ke nou te rete gen teworis baz gang yo yo te arive repliye nan baz yo apre yo fin pliye e yo fin piye plizyè kay nan zòn miwo. Ebyen yo te abò 4 machin, plis ke 10 oto ki te chaje ak nèg ame e jis nan dan ebyen gen plizyè nan yo ki chaje san ebyen gen anpil moun ki pa konnen ki sin ki montre e sak pase yo la. Ebyen bandi ak zam o nivo de zòn Kanaran yo nan rantre nò kapital la ebyen yo pran kontwòl yon ti bis ki tap soti e Sen Mak ebyen jodi samdi 4 mas 2023 malgre ke bandi yo yo menm ki te e pèmèt ke E moun yo te pase mal mesye se lajan yo bay ebyen nap di ke mesye yo rekòmanse avèk menm bagay yo a yo arive kidnape yon ti bis e jodi a la ebyen nap di ke e nap prale rapido presto pou n antre nan kapital ayisyèn nan e nap di w gen militan politik ti youri ki blese ak bal ebyen nan zòn ri lama o nivo de centre ville ebyen aksyon sa li menm li pase jodi a ann ale dirèkteman e di ni pou n kapab e fè moun yo gade yon ti imaj ebyen sou. Katouch pitit ou met on katouch nan janm ann ale direkteman Jimmy fè moun yo gade on ti imaj. Vwala medam mesye nap fè w tande ekstrè sa e yon fason pou n di ki tèlman bagay yo grav la e nap mande yon moun ki pa bezwen pa sòti e pou kounya la. Spesyalman yon potorik gason ki se ki se komisè gouvènman an. Sitiyasyon an konplike nan moman an. Vwala ri Lama e nan moman n ap pale a la bagay yo konplike, bagay yo konplike zanmi entènot ou kapab ap konstate l. Vwala, vwala, vwala e sitiyasyon panik. Vwala anpil detonasyon, moun nan imigrasyon poko ka sòti la e nan moman n ap pale a la. yo pa janm ko deplase ebyen bandi yo se yo menm ki sanse ap terorize popilasyon an ebyen e pa gen anyen ki montre ke gen yon volonte bò kote lapolis ebyen pou li menm li te ka kwape e bandi yo ki yo menm ki sanse ap fè la une de l'actualité ebyen o nivo de peyi a ebyen nap kontinye nap kontinye menm kad enfòmasyon yo ki sanse. ap domine aktyalite a ebyen o nivo de peyi dayiti ebyen se zafè bandi kote ke kanada li menm lap pase pèp la nan betiz kote ke yo menm yo pale w de bato yo sot gen avyon ebyen avyon se kise yo tap kontwole se pwen entewogasyon ebyen kounye a yo genyen e bato ki sou rad la kisa yap kontwole an n mete eske bato sa li menm li ka kontwole. Eske li ka kontwole sa kap pase e sa vyen la ebyen poko janm gen anyen ki fèt pase ke se e gen anpil moun ki ta di ke eske moun yo se pa byen a e Ayiti ke yo menm yo bezwen pran ebyen ki pèmèt ke yo ap pase nou nan betiz nan rizib tandiske yon popilasyon ki lage ebyen yon premye minis ki pa di anyen kote ke gen anpil moun ki di si e te lontan nou tap fè manifestasyon. Ou t ap tande André Michel nan tout lari a, ou t ap tande anpil lòt moun ankò, yo menm yo sanse e nan e lari a. Genyen tou onivo de ensekirite a, gang e e Vitelòm ki kidnape 8 moun ebyen yè swa nan zòn Frè 44 ebyen yo ame jisko dan, yo monte abò de 4 veyikil, 2 manb di gang kraze baryè dirije pa Vitelòm Inosan yo e seme laterè nan zòn Frè 44, men selon rivren yo, aksyon sa ki pase vè 11 è di swa malfra yo, yo pati avèk 8 moun aprè ke yo menm yo fin mete zòn nan sou kontwòl yo, gen anpil moun ki di ke yo tap gade rezime Ebyen match e Barça Real ebyen kan yo menm yo te tande anpil bal ki tap chante yè kote ke e te gen anpil kri.